Pèp bèl pèp bèlè a la poul fè pèp bèlè a la poul prè poul poul mache avèk la polis depi gen volonte sa sa son bagay gouvènman tal li ye si aryèl an wi la. Nou konnen la byen la se katredal pòtoprens se la se jou a la nèg yo vini a tout sa rele w dizon bakolode a pou yo kraze katredal la yo kraze baryè a yo antre yo met dife bakolode sa sot jiste solèy ou wè la pou moutre w gouvènman sa se yon gouvènman nou ka di yon gouvènman phtk. Se pou neg sa yo lap travay. La lan ri Doktè Obri a la pawas katedal la neg yo met dife andan. An di di neg yo, an di baz krache dife. Nou konnen se ti Sonson, defen Sonson alyas ti chèf elit tap kòmandel. Kounye la nou gen se pèse alyas Jean Gardy se li menm ki kòmande twoup sa a lan ri Doktè Obri a ki met dife, baz nèg sa yo ki met dife anndan pawas katedral. Men jodi a se fèt Notre Dame. Vwala jodi a se fèt Notre Dame e. Nou wè mès lan pa ka chante nan katedral lan. Non akoz de presyon ou konnen sa k te pase a, evènman k te pase a, ou konnen akoz de sistèm presyon an pase. Si wè nèg yo ka boule Gran paras katredal pa gen anyen nèg yo pa ka fè ou wè sa mzou la sa se fèt e se fèt rèn dayiti a ou wè dizon wè nèg yo boule gran paras katredal e m salye tout moun e jodi a se fèt anpil lòt moun nan tout peyi dayiti e gen moun tou anndan bèlè se fèt li tou 15 out la nou di tout moun yo bòn fèt e dizon Nou menm o nivo Bèlè la, n ap toujou kanpe pou n denose tout sa k ap fèt mal anndan peyi a. Swadizan nou konnen baz Jenèf sa, dizon baz krache dife sa bezwen fini a Pòtoprens, kapital Pòtoprens, ilkonpri Bèlè. Men, kite nou di w, nan gè sa ki te gen ant krache dife e Bèlè, donk èske w kapab ban nou yon ti bilan konbyen moun ki viktim, konbyen moun ki mouri, ki blese? Donk, Bèlè, ann di, dizon Bèlè pa konn nan gè. Bèlè pa konn nan gè ak pèsonn moun. Bèlè kanpe aladefansif, Bèlè toujou kanpe. Se konnen se gouvènman an plas la, a pale de gouvènman phtk ki ap fè kontinite G 9 la. Nou konnen madam Lalaline te repete sa depi lè G 9 la gen mwens kidnapin. Men rezilta jounen jodi a. Kounye a G 9 vin twòp pou yo, Ke lap kraze peyi a fè kidnapin etc. Nou gen yon kote t rele azil kominal. Azil kominal la m ka definil pou tout moun, tout moun konnen sak rele azil kominal la. Azil kominal la se yon kote pou met ti granmoun ki fini pansyon yo, sa paran yo pa kapab yo metel la. Se la, azil kominal sa m ap di w la, gen yon bann ti granmoun. M ka di w plis pase yon mil oubyen yon mil senk san, nou mete l konsa. La kounye a, granmoun pa ka al vizite la. La a, ou pa ka mete granmoun yo la. La a, se labouyi pou chat. Ou mete granmoun yo la, y ap tiye l pou ou. La kounye a, se la nèg yo pran pou yo fè abri gang yo, abri pwovizwa gang yo, pou yo mete la, yo mete tout jan de bagay la. Yo mete tankè gaz la, kont trelè yo vole, tout bon zòn APN se la yo mete l. Pil bagay eksetera depi se baye ti machann se la yo mete l. Menm kidnapin tou, machin yo pran tou a moun se la yo siri l. Menm zam Magali Habitant lòt moun voye ba yo se la yo mete l. Wap wè se de zam nèf anndan sa. E la pou m montre w. Wè ki eta peyi sa. Se la m ta renmen la polis nan. Mesye Elbe, Precious Abito parèt la pèsonèlman. Yo mete l gen enpe ki nan azil kominal, gen enpe ki nan lekòl Elbe a. Sa a mesye Elbe pa ka di, di l pa konn andwa sa w ap esplike l la. La a, se la a nèg yo mete tout bagay yo. Se twoup, nèg ki kòmande twoup la, e se Jean Gardy alyas Pèsi, Sansan avèk Ti Jinyò. Yo te bay sa pou yo mete tout moun, li te la yo mete tout bagay yo nèt, nèt nèt tout bagay yo vòlè, kase bagay moun, vòlè bagay moun, fè kidnapin etc. Se la yo mete tout bagay. Men di nou non, kòman Bèlè ye kounya la a, e jan ke m te poze kesyon an, kantite moun ki viktim nan atak ki te genyen nan Bèlè yo, kòman sa ye? Bon, nan atak ki te, premyèman nou te gen, nou te gen 5 moun ki te mouri. E 5 moun ki te mouri. Dezyèman, nou te genyen 3 moun ki mouri sou lechan, gen 2 ki pran bal. Men efektif la pandan peryòd 2 nèg yo t ap kouri moute kouri dèyè, nou te regle efektif la se 14 moun, pèsonèl nou te genyen te mouri 14 moun ki te mouri anndan Bèlè. Men se la nou tou voye anons la, pase chèf de lapolis la genlè pa ka kontwole bagay yo byen. Nou te sede cha. ki byen detèmine avèk nèg Jenèv yo ki moute anwo a, ki al ba l popilasyon ba l, popilasyon pezib la anwo Bèlè a, ki toujou ap goumen yo menm aladefansif, ki toujou ap goumen yo menm, yo toujou di chak jou yo menm fò yo goumen a wòch a boutèy paske yo plis ke politik y ap fè. Depi w ap fè politik ou pa ka manyen zam, depi w ap fè politik ou pa ka pote. Men! Selon jan peyi a vire ou ka vin vire twòn nan. Pase jan Leta ap sèvi a la ou wè se yon Leta ki apati avèk nèg Jenèv yo. Se poutèt sa tou, a yon sèten de moman, popilasyon an ka gen, paske lè w ap gade byen, pou wè, gen se de polisye la, gen moun ki ap tire nan yo bal, y ap di w bagay nèg bèlè, se, non, e pa konsa l ye. Gen se de polisye menm, ki byen plase nan yo di w pa p kite zòn nan pou Jenèv. Yo ben a ti zam 9 milimèt lapolis ba yo se yo menm y ap fè rekou la a, y ap siveye zòn yo. Sa sè senp. Yo blije veye zòn yo pou pa bay gang Jenèf vin kraze zòn nan. Si Jenèf pran tout zòn nan nèt, moun moun moun Maya, moun Anwo, e e Lalu, bagay, tout moun pral nan kouri. Men pou le moman kòman Menm moun Fò Nasyonal, Plaintil. Pou le moman kòman Pou le Bèlè moman ye? Jan Bèlè ye, Bèlè enpe kal nan moman an la a pase rezon dèt, ou konnen jodi a e fèt e Rèn Dayiti a. Depi yè yo tap fè kout bal men ou toujou tande ti nouri kout bal men pa frèt frèt jan moun panse ou toujou tande ti men akoz de fèt la bon m pa konnen rèn nan pèp pèpètyèl yo te fè sa tou bon mwen menm la gon en pe kal men m pa konnen vè zòn aprè midi oubyen de en si Dye ve pase bèlè pa janm pase jou a nòmalman nòmalman kal sa pa janm fèt pase nèg sa yo se teritwa menm yo bezwen isit jòn nan bezwen pran Puiske ti babekyou fon ti kal la nou pa konnen bon genlè e bondye komanse ap sakajel li manje twòp pitit moun tiye twòp pitit moun fè twòp mal anndan peyi a ou wè sa m di w la li enpe on ti jan la e m konnen trè byento bondye gen pou l fini a sa nèt pase twòp priyè twòp priyè twòp sen twòp legliz ap priye dèyè l mèsi anpil non pa m se aleksann makandri pòtpawòl belè.